Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Alò, euh, chak jou m ap fè nou ti rapèl sa. Gen yon moun ki rele m yèswa ki di mwen, ekoute RL Prod, E se pa ta twò evidan pou w mete nimewo kont pèsonèl ou nan inisyativ w ap fè pou moun paske li yon ti jan parèt danjre. Oke, kisa m kapab fè nan sans sa a? Eske m kapab sèlman mete yon nimewo monkach? Epi, moun ki aletranje yo, moun ki ann Ayiti yo, alò si yo vle kontakte nou, yo kapab kontakte nou. E gen dèfwa gen moun ki kapab pase pa kanal transfè. Obyen si yon moun vle voye yon bagay sou kont lan dirèk lè sa nou menm nap kominike moun nan kont lan epi lè sa li menm lap fè le nesesè eske se pap mye konsa paske ou menm ki ap tande pou la premyè fwa ebyen kisa li ye e mwa out la se yon mwa non deklare li mwa pou yon moun kapab bay don. Sa vle di voye ti sa w genyen pou kapab ede anpil timoun al lekòl, sitou anpil timoun ki ap viv o nivo de Site Solèy. Alò, se pati pou lèzenfo. M gen yon bagay ki enpòtan m pral eksplike nou sou Site Solèy e se yon kri dalarm m ap voye. bay anpil moun ki ap viv anndan sitou nèg ki kontwole anba yo. Men jis avan nou antre danble nan enfòmasyon ki konsène Site Solèy fò nou di ke Lapolis Nasyonal Dayiti nan kad yon operasyon li mennen nan dat madi 2 out 2022 an nan nivo Poste Marchand ebyen yo konfiske 2 zam otomatik tande byen modèl zam sa yo se AR 15 epi 2 machin, moun ki te nan machin sa yo kouri sou presyon lapolis. Se komisarya departeman Wès la 1 ki yo menm te mobilize pou kapab entèsepte swit ak yon alèt ki lanse pa bò kote sant ransènyeman operasyon sa yo rele CRO a. Yo kite. 2 kagoul, 2 machin, pami yo yon Mitsubishi DID imatrikile AA-40596, epi tou yon Canter ki pou meri Pòtoprens. Mesye sa yo kouri. Yo rive chape poul yo paske bagay la te rèd pou yo. Fòk nou raple nan dènye jou sa yo, bandi ame yo gen tandans itilize. veyikil ki gen plak enstitisyon piblik ou prive pou kapab komèt zak banditism pami yo kidnaping. Ebyen fò n di ke lapolis li menm li pase a laksyon e se petèt o bon moman. Ekoute byen, lapolis di se pa mwa ki e di sa. Misye se yon manm aktif òganizasyon kriminèl ki rele 400 mawozo Remy Renel alyas Lele. Sitwayen an genyen 30 lane, li se moun Kwadèboukè. Lapolis arete li nan Mirbalè nan Ru Sen Lwi nan dat premye out 2022. Daprè enfòmasyon ki sòti pa bò kote lapolis, Remy Renel li menm ta patisipe nan yon zak kanbriyolaj ki fèt nan yon ponp a esans nan komin Kwadèboukè. Depi lè sa, Misye chape poul li, li ale nan departeman du centre. Pou kouwè liye la a, yo mete li nan garde à vue an atandan swit nesesè. Depi se moun lapolis arete, m pa anvi poste foto yo tan ke m pa konn moun sa a e tan ke moun sa a li pa yon kriminèl tout la repiblik konnen. Lapolis li menm pran responsabilite l pou li poste foto. Men ekoute. Mwen m paka pran responsabilite a paske la polis pa gen moun li pral bay eksplikasyon. Si! Pa enposib. La polis arete yon moun. Yo mete yon chaj sou li. E pi apre la jistis di ke moun sa li inosan. E mwen menm ki te poste foto a, Kisa m pral di ak fanmi moun sa a? Kisa m pral di ak moun sa a? Èske nou konprann poukisa prekosyon an? Depi w wè mwen mete yon moun lapolis arete, konnen se yon move grenn. Oke. Mwen prale nan Site Solèy. Se pou m esplike nou yon sitiyasyon e. Li twòp. Alò enfòmasyon sa m pral bay la se yon enfòmasyon ki trè sansib ki konsène sitwayen chila e m panse ke se petèt le moman pou ke e kapab genyen yon lòt oryantasyon e nan nèg ki ap dirije zòn yo. Mesaj la prale dirèkteman pou dwèt dous ansanm avèk iska. Tande byen. E foto sa rive jwenn mwen. Se yon sitwayen, misye se yon chofè kamyonèt ki li menm se timoun Blanchard. Alò li fè Blanchard ak lavil, men misye se timoun Blanchard. Epi li konn lawous nan zòn sila a, tou kole ak Blanchard. Ebyen, misye ale fè yon djòb ak yon lòt nèg. Misye pa rantre. Men, yo kontinye ap chache pou wè si yo ta kapab jwenn misye. Zòn boulva Ameriken, tou pre Var Jenèf lan. Yo jwenn li. Ebyen nan ankèt fanmi misye mennen yo ta jwenn ke misye te sou, li vin pantan sou nèg yo. Nèg yo kanpe l sou kamyonèt lan poze l kesyon li pa ka reponn paske lòt nèg lan ki te avè l lan kouri. Ebyen misye pa ka pale, sa w tande a yo tire misye. Men fò n di ke sa bay anpil moun pwoblèm nan plenn nan e sa bay anpil pale anpil. Tande byen wi, moun laplèn di sa pap kapab pase. Paske sa se pitit laplèn e pitit laplèn pa dwe kontinye ap mouri konsa. E misye ki ap jere pyè 6 ak fontèn yo, nèg sa yo se yon pakèt ajanten wi. Donk moun yo swete ke pou li pa twò ta. Yo oblije kouri apiye sou sonèt dalam nan yon mannyè pou kapab fè Isca konnen ke bagay yo ap mal pase anba a. Pa gen sa n ta kapab rele yon veritab lyezon antre mesye yo avèk moun ki nan popilasyon an. Gen yon sòlda ki rele Dwèt Dous. Pou jan misye vin enfliyan, yo vin monte grad misye. Ebyen! Fòn di ke Dwèt Dous misye pran yon level la sou timoun Laplenn. Kote misye te kòmanse bay moun bal nan pye, bat nèg nan zòn nan. E se Iska ki mete misye kòm chèf. Se misye ki toujou ap pete bal sou nèg Gabriel yo. Bòn nòt. La a misye ap defann zòn. Depi misye nan var li wè nèg Gabriel yo li ouvè bal. Jiske la pa gen ankenn moun ki gen pwoblèm ak sa paske Gabriel son enmi, yo pa ka kite lòt nèg yo vin pran teritwa. Ebyen misye te bay yon jèn gason kafou Duvivier yon bal, yon jèn gason m kwè misye rele Loucy konsa. Ebyen jou sa pèp la t ap tou pran misye. Se chèf Fontèn lan, tande byen wi, ki foure bouch nan dosye a. Sa fè pèp lan kalme se paske chèf fontèn nan li menm se timoun fontèn li ye. Ebyen dwèt dous te vin oblije fè yon poze li paske chèf la pale ak misye. Paske yo di misye moun laplèn pa nan rans ni nan poud ni nan manchèt yo. Ou bay pwoblèm wap peye li sou plas. Misye vin fè yon poze kounya misye lage nan lòt bagay. Ebyen misye t al tante pran yon kamyon diri semèn pase a. Lapolis ouvri bal sou misye. Men misye pa pèse. Men te gon lòt nèg ki te avèk misye, lòt nèg a pran bal. Misye, m kwè, swa misye byen mal obyen misye mouri. Men gon bagay sè ke. Dwèt dous, genyen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke misye kwè nan pouvwa li e nan pouvwa mòtifè li genyen an, l konprann ke tout fi se dwe fanm ni. Depi misye pale a yon fi, fòk fanm sa a se fanm ni li ye. Depi se fanm ki nan kafou Divivye an, ebyen dwèt dous vle pran kontwòl tout. Ala nèg jènjan papa! Enpi se gon lòt fi ki nan kafou a. Donk sa yo pa enterese nou. Kèlkeswa bandi an, kèlkeswa nivo l rive a nou pa gen pou n ap di men non fi ki avèk bandi patati patata paske yo menm yo dwe viv. Èske n konprann? Men sa ka rive kòmsi gon nivo fi a rive nan game nan. Men non l ka site. Men se pa a nou menm pou nou site non moun non paske si gon nèg ki ap fè yon bagay nou menm nou pa rayi moun. Nou just preche pou ke bagay la ka fèt yon lòt jan pou ke kapab gen yon chanjman. Alò emisyon sa a se kri moun Laplenn yo. Moun yo di bagay la pa kab kontinye konsa. E moun yo di yo menm yo pa bliye manchèt yo, yo pa bliye poud yo. Si yon nèg ou sòt kote w sòti wap vin bay pwoblèm ebyen nenpòt lè yo kapab monte sou manchèt yo ansanm avèk poud yo. Donk se nan sans sa yo voye mesaj la bay Dwèt Dous e mesaj ki pral jwenn Iska an menm tan pou Iska fè yon ti pale ak Dwèt Dous pou Dwèt Dous li menm kapab chanje datitid paske jan li ap aji nan plenn nan moun laplèn pa dakò sa. Moun laplèn gon grenn bagay yo pa janm dakò depi ou kòmanse ap manje pitit plèn nan ebyen yap vire kont ou e depi yo vire kont ou kèlkeswa jan sa ye yap manje ou alò nou panse ke dwèt dous ou jwenn mesaj la frèm iska mesaj pou ou m panse ke na jere bagay nou nou pral kite w avèk envite di jou nou epi aprè nap retounen pou kapab boukle. Avèk pwoblèm sosyete a, pwoblèm popilasyon an, se jis wè tèt yo dabò, wè gwoup politik yo. E nou menm nou, si w pa nan pouvwa, ou nan opozisyon. E ou oblije pran de pozisyon e kont tout sa k ap fèt ki pa bon, ki pa nan enterè sosyete a, ki pa nan enterè peyi a. Enben se sa nou wè jounen jodi a la, Ariel Henry avèk gouvènman l lan gen plis ke ennan e se le pire. Nou ka konstate, e se kòm bilan se zewo. Paske sa sa nou ka di kòm bilan ke gouvèneman sa genyen se gaz la l monte e n te tande ansanm minis ki te sèvi pòt pawòl gouvèneman sa ki t ap di men kisa yo pral fè lè yo monte gaz la e nou vin gade nan ki sitiyasyon nou ye jounen jodi a gaz la monte popilasyon an pa ka jwenn gaz pou l fonksyone ok e nou vin gade kesyon ensekirite a se se nou rive nan pi wo nivo ke nou pat janm rive la nan kesyon ensekirite a la, kote ke klas mwayèn nan li fin dekapite, se kite yap kite peyi a, yo mete nou nan kondisyon pou ke nou pa anvi viv nan peyi a, ou gen mwayen ou paka jwenn sèvis yo, ou pa gen mwayen bon se pi rèd, ansanm de pwoblèm sa yo vin revòlte nou o nivo nou pwòp konplis nou di non fòk nou pran pozisyon nou paka rete amòf pou nap gade sitiyasyon sa san ke nou pa pran de pozisyon pou nou montre popilasyon an nou toujou rete bò kote yo, nou toujou avèk yo paske nou pat janm nan gouvèneman e nou pa anvi antre nan yon gouvèneman tèt anba kote ke nou pa wè ki solisyon gouvèneman sa ka pote atravè de pwoblèm popilasyon an ap andire. Se rezon sa ki fè ke nou mete nòt sa deyò pou nou mande avèk popilasyon an, se yo k pou rebele, menm jan pèp srilankè a fè, yo rebele jiskaske yo ap jwenn yon solisyon. Se nou menm ki pou kontinye pran lari a, kontinye mobilize, kontinye rebele, e nou menm mande popilasyon an antre nan dezobeyisyans sivil. Paske lò gen yon leta ki pa ka ba w sèvis e ou menm w ap peye l, dirijan sa yo se avèk kòb taks ou y ap touche e yo gen de privilèj pandan ke yo gen de repons pou yo pote a de pwoblèm yo pa ka pote repons sa yo a pwoblèm sa ou menm ou gen kòm devwa pou w mobilize ou gen kòm devwa pou w rebele an fas moun sa yo paske yo gen misyon yo ap touche se pou yo bay rezilta e yo pa ka bay rezilta yo gen pou yo tire lareverans e pou yo tire lareverans se atravè rebelyon se atravè lè w antre nan faz rebèl la. Sinon, y ap toujou rete ap pase ou nan farin, y ap toujou ap touche lajan san ke yo pa bay oken rezilta, men ou menm kòm pèp, ou menm kòm sitwayen, ou dwe pran responsablite ou pou mobilize, pou pran lari a, pou di ou pa dakò pou ansanm dirijan sa yo ap touche avèk lajan taks ou e pou yo pa ka bay rezilta, yo pa ka delivre. Alò, nou pap konplis voye jete komisyon de negosyasyon Premye Minis Ariel Henry e sè zakolit te mete sou pye. Bon, pou ki sa nou pa menm tann diskisyon yo akouche kèlke choz an tèm de rezilta, nou deja opoze a sèt demach. Mèsi Iv ou poze nou trè bèl kesyon e Iv pou m di w menm nan yon fanmi lè gen dezakò ou jwenn pè de la fami li gen yon dimansyon pou l konprann ki sa k ap pase nan fanmi an e pou l mete tout moun chita li pa fè l nan awogans li pa fè l nan la britalite li fè l avèk sajès Sa mande yon dimansyon pou genyen. E nou wè ansanm de moun ki nan komisyon sa yo pou nou rele ansanm de komisè, yo pa gen etik, yo pa gen dimansyon, yo pa gen sajès. E se de moun ke ou pa ka espere anyen de yo. Ki sa ou pral fè avèk yon moun ki nan yon komisyon e ki gentan ap choute sou ansanm de moun yo li swete chita avèk yo. Li gentan ap ap fè dè atak sou ansanm de sektè li swete chita avèk yo. Non, e komisyon sa a? Se yon komisyon pou fè tan pase. Yo pa gen volonte pou yo chita vrèman. Yo pa gen volonte pou yo fè dyalòg. Tout volonte, tout veleyite yo, se kontinye rete nan pouvwa a, kontinye fè plis tan pase, jwenn sipò entènasyonal pou yo fè plis kòb anndan pouvwa a. Se sa yo gen kòm volonte. Men yo pa gen volonte pou yo fè chita pale vre. Paske li pa nan enterè yo. Fè chita pale se di ki sa? Se di bon ok map mete tèt Ariel sou tab la. Fè chita pale se di ansanm de ministè ke m genyen yo map mete yo sou tab la. Fè chita pale se di nou pral poze kesyon ensekirite a. Fè chita pale se di nou prale poze kesyon pou n al nan eleksyon. Men moun sa yo pa kwè nan sa. Moun sa yo pa pou eleksyon. Yo pou rete nan tranzisyon. Yo pa pou ensekirite a. jwenn yo pou yo jwenn yon solisyon avèk li. Yo konfòtab nan sa nap viv la. Se yo menm kap bay ansanm de gwoup gang sa yo bibon. Yo konfòtab ladan yo. Men, ansanm de moun sa yo, èske ou pral di komisyon sa, li, ou menm ou ka al chita avèk yo pou al pale? Non, men yo pa gen volonte sa. Se tan ap fè pase. Jodi a la, ou ap konnen ke gen plis pase 3 milyon goud ki debloke pou yon komisyon. Men, ki travay li pral fè? De mwa ap pase, anyen pa fèt, yo pral debloke yon lòt kòb ankò. On mwa, de mwa pase, anyen pa fèt, jiskaske tan ap pase, y ap vin fè dezan. Men yo gentan gen ennan la. Se sa a ki nan ajannda yo. Pa gen nan ajannda yo pou yo fè dyalòg vrèman, pou jwenn yon solisyon. W ap gade ansanm de sektè k ap soti pozisyon yo la. Apre nou p ap konplis fin soti pozisyon pa l, nou felisite yo. Men n ap kontinye tann lòt sektè ankò k ap santi yo konsyantize pa kriz nap viv jounen jodi a la pou yo pou yo pran pozisyon paske nou pa ka viv nan sitiyasyon sa. Ok bon e nou pale de e komisè yo gen ladan yo se de veritab iritan a kesyon dyalòg la evidamman e genyen tou se de antreprenè politik sa vle di de moun ki vin fè lajan ki vin fè lajan se sa paske bon an nou pran bon m pa vle fè pèsonalite men nou pran an nou pran egzanp Andre Michel ki di tèt li l son li se yonn nan komisè yo. Men, gon yon sajès sa mande. Lè ke ou se komisè ou ap antame yon inisyativ dyalòg. Men sa mande yon dimansyon, sa mande yon sajès pou genyen. Pou abòde ansanm de moun ou swete abòde yo. Men ou pa ka abòde moun yo dan la fòs. Ou pa ka abòde moun yo. pou moutre ke e se ou menm ki gen kontwòl tout bagay men ke ke ou kontinye nan menm lanse ou te ye a nou te gen pouvwa nou nou t ap kontinye toupizi pèp la pandan ke nou te di pèp la se revandikasyon yo nou pote e pèp la wè se afè pa nou n ap fè jounen jodi a e pèp la vin santi ke e li pran yon kou e pèp la dwe rete vijilan pou l pa pran nan kou sa yo ankò mwen menm m gen yon ti pwoblèm avèk ansyen senatè Nènèl Kasi. Donk se sa m ta pral di w, èske sòti l fè a konfòte pozisyon Nou Pap Konplis? M pap di sòti Senatè Noël Cassy konfòte pozisyon Nou Pap Konplis. Poukisa? Paske, mesye fò fò nou bay tèt fò nou pa bay tèt nou manti, pèp la pa dup, li pa egare. Nou pa ka panse tout sa ke n ap fè yo pèp la pa konprann nou. Pèp la konprann! Wi m konprann ou te nan yon pouvwa, ansanm de demand ou te fè yo, yo pa agreye, ou pa rive abouti avèk yo. Jounen jodi a ou santi w fistre, ou santi sa ou te atann nan se pa la ou jwenn, ou pran pozisyon w. Yo pa ka kont pozisyon w pran an. Menm jan lè w te nan pouvwa, lè w te antre nan pouvwa, m pa t kont, m te kont pozisyon w pran an atravè batay nou t ap mennen. Men m pa kont ou pèsonèlman paske ou menm ou te gen yon objektif pèsonèl ke m pa t konnen. Men objektif kolektif nou te tanmen ansanm nan, m wè ke nou nou bòykote l. M te kite w. Men jounen jodi a la, pa di m ou ou pwè se konfyans popilasyon sa w ap chèche ankò. Men mesye ann serye. Popilasyon an l ap swiv nou. Popilasyon nou fè l twòp. Nou pa ka kontinye ap fè l ankò pandan ke nou wè popilasyon an bezwen, li a bout de souf, li bezwen yon solisyon. Li bezwen yon ti kal espwa e nou pa ba li l. Se detwi n ap detwi l, se tiye n ap tiye ti kal espwa l genyen an. Li pa li pa posib mwen m pa se pa di m pa di e sòti Nenel la ke m ap swiv men menm jan m ap swiv popilasyon ap swiv li konn tout moun ki te fè konplo antre nan pouvwa a tèt anba e jounen jodi a yo te panse ke yo ta pral kapab fè yon bagay men gon bagay mesye yo pa konprann Lè ou pa, mwen menm, nou pap chèche privilèj, nap chèche pouvwa pou n pote solisyon. Lò, lè w antre, se de privilèj ou jwenn, ou jwenn yon privilèj pou gwoup politik ou, pou tèt ou. Men ou pa gen pouvwa. Men lè ou antre yon kote, ou gen pouvwa, ou ka poze ansanm de pwoblèm, e pwoblèm sa yo wap vin arive a solisyon, jwenn solisyon avèk pwoblèm yo. Men, nèg sa yo, yo te panse se antre al jwenn de privilèj, e yo tap jwi de privilèj, yo te benefisye de privilèj anndan Leta a. Men privilèj sa yo, yo pa ka reponn avèk pwoblèm, yo pa ka reponn avèk atant e ansanm moun ki t ap swiv yo, atant e militan yo. Yo pa ka reponn avèk atant sosyete a. Men, men, men, èske e pozisyon Nenel Cassy an s on pozisyon li pran de manyè e tardiv, donk ennan aprè e li pale nan non popilasyon an, li di popilasyon an euh, pa jwen sekyurite, populasyon pa ka manche. E tout sa ki te di an tem de kloz, nan akwa pa respekte. E est-ce que quand même c'est parce que le pageant a une satisfaction personnelle ou du moins est-ce que effectivement e, e, il a défendu les causes de la population? Yves, nous sommes au mois d'août depuis hmm, avant 18 mai Nou pap konplis te soti yon nòt ki te te mande Ariel avèk gouvèneman l lan sa ap regle. Men moun sa yo te toujou nan pouvwa a. Se pa jodi a nou konstate ke ensekirite a vin pi mal. Se pa jodi a nou konstate ke lavi chè a vin pi mal. E nou gade sa IHSI bay kòm done, se 29 pousan wi to enflasyon an ye. E an 2021 li te a 19 l ap avwazine 20 pousan. Men nou a 29 la wi. W ap konprann? Men se pa jodi a non tout moun ap fè konsta sa yo. Se depi 3 mwa Ariel Henry avèk gouvènman l lan monte nou deja wè echèk la wi. Paske se ansanm de moun ki t ap chèche de privilèj anndan Leta. Se pa t de moun ki te gen yon vizyon, ki te gen yon misyon, ki te gen objektif pou y al reponn avèk yon seri de pwoblèm popilasyon an ap konfwonte. Se pa sa yo te genyen. Yo te gen objektif ale chèche de privilèj osen de Leta. Se sa l te ye. Men, jounen jodi a nou vin konprann ke senatè a li soti pou desizyon l, li soti desizyon pèsonèl li, avèk ekip politik li. Men nou menm nou te toujou pran baton pelerinay nou, nou te toujou nan laprès ap denonse, ap di men kisa nou swete, men ki, men ki, men pou kisa nou t ap batay. Nou t ap batay pou yon vrè tranzisyon de ripti. Nou pa t ap batay pou ansanm de moun al jwenn de privilèj, al pran de pòs. E gen yon bagay moun yo toujou eseye ap fè popilasyon konprann, lè y ap fè yon tantativ de dyalòg, Se pou y al pataje pòs. Non. Nou menm, nou pou yon dyalòg pou l pote yon tranzisyon de ripti. Nou pou nou pou yon dyalòg pou li mete ansanm pwoblèm sosyete a genyen, pou nou reflechi sou li, pou nou di men ki ko men kòman n ap rebati sosyete sa a. Se pou sa nou ap chèche dyalòg la. Nou pa dya nou pa ap chèche yon dyalòg avèk yon ansanm de sektè, avèk ansanm de dirijan pou n al jwenn de pòs, pou n al jwenn de privilèj. Non. N ap chèche de dyalòg pou nou chita, pou nou mete pwoblèm sosyete yo sou tab la, pou nou diskite otou de yo, pou nou di ki jan nou pral arive pote solisyon avèk pwoblèm sa yo. Se pou sa n ap pale de dyalòg. Donk nou p ap konplis pa nan pataj gato. Nou wè gen anpil nèg la ki pa pale paske jisteman yo genyen de pòs nan gouvèneman sa, yo gen zèb nan bouch yo. Kilè nap kòmsi rive poun kòmsi gon peyi kote ke dirijan yo, moun ki aple a dirije yo se de moun ki ki wè veritableman peyi non pa klan yo ou konprann non pa enterè pèsonèl yo men se peyi paske tout diskisyon kap fèt yo poko ka gen akò se paske chak nèg pa jwenn kòm si sa lap chèche kòm enterè a donk se ta di pa gon depasman pou yo priyorize enterè nasyonal menm ke wè nèg yo nan medya yo ap di bon nou gen Ayiti kòm denominatè komen men son fars li ye ou konprann paske nèg yo pa sensè donk ke se pou poum ta reprann le feu pwofesè Maniga il fo senserize la politik donk ki efò nou ta gen poun fè poun jwenn de moun ki sensè. E sa yo ap di an kòmsi lè yo nan mikwo yo di l lè yo ap negosye ou konprann yo priyorize enterè peyi an donk se sa k fè w wè nou poko janm ka jwenn antant ke n ap chèche a e. Ebyen ou di yon bagay ki fò e fòk nou chèche senserite nan politik la e sa k fè ke nou pa ka jwenn moun sa yo se paske ansanm de sitwayen ki gen misyon, ki gen devwa pou yo chwazi moun yo, yo pa fè de chwa eklere. Si nou reflechi, n ap wè depi konbyen tan n ap fè dyalòg pou n pataje gato, men nou pa gen anyen pou n pataje la. Peyi a fini nan men nou. Se rekonstwi l. Se mete tèt nou ansanm pou n rekonstwi l. Pa gen anyen pou n vin pataje ankò la. Men, si nou di tèt nou kòm sitwayen, Nou prale vè dè eleksyon, n ap fè dè chwa eklere. Kote ke nou pran dè moun kredib, ki onèt, ki respekte, ki gon moralite anndan sosyete a, pou n mete nan dè pòs elektif. Men, n ap vin arive konprann gon posiblite pou gon chanjman nan politik peyi a. Nou pa ka kite politik peyi a nan men dè moun ki di tèt yo, yo se antreprenè politik. Yo la pou yo fè kòb. Nan radyo y ap di yo gen yon sèl denominatè komen ki se Ayiti e sou tab diskisyon an se pa sa k ap diskite. Nou pa ka ap bay de moun pote de mesaj pou nou pandan ke mesaj y ap delivre a ofon de yo menm se pa sa yo gen nan tèt yo, se pa sa yo gen kòm pwojè. Nou pa ka kontinye ladan l. Men pou n koupe fache ak sa. Se lè n ap fè chwa yo pou n fè de chwa de moun eklere, de moun avize, de moun ki konpetan, ki kredib, ki gen yon moralite anndan sosyete a, ki onèt, pou lè yo pral pran de desizyon nan non nou, pou yo ka pran de desizyon ki ale o pwofi de peyi a, o pwofi de pèp la. Nan kad dinamik sa a, pati politik yo ansanm avèk sosyete sivil la gon wòl prepoderan a jwe. E bon, anpil moun repwoche de politik ki pwobableman gen enterè pou kenbe statu quo a paske jisteman li pi fasil lè yo bay yon moun mil goud epi moun nan al vote pou yo ke lè yo gen yon pwojè de sosyete yo vann pwojè a yo atire kijan m te ka di sa elektè vè pwojè a yo konvenk elektè yo donk èske la a vrèman pa ta gen yon travay ki pou fèt. notamman nan sosyete sivil lan pou kòmsi bon laprès gen wòl pa l pou l jwe nan sans sa a, pou ede moun yo, pou eklere moun yo pou kapab fè bon chwa lò de peryòd elektoral. Wi, e laprès li gen yon gwo gwo kokennchenn travay li dwe fè nan sans sa a. Paske laprès pou mwen menm e pou ansanm de moun k ap gade politik anndan peyi a, se yon gwo pouvwa li ye nan politik yon peyi. Laprès li ka dirije moun yo vè yon tandans, vè yon chemen. Men fòk nou rekonstitye près la tou. Pase se se ansanm de estrikti, ansanm de enstitisyon nou gen anndan peyi a ki gen pwoblèm. Anndan pati politik yo, fòk nou kòmanse redefini. Ki misyon nou? Ki sa nou genyen? Nou pa nou pa la pou nou pran pouvwa sèlman. Pran pouvwa e kòman n pral jere pouvwa a? Fò n poze kesyon sa. Wi, n ap goumen pou n pran pouvwa a tou pri, men lè n fin pran pouvwa a, ki sa nou genyen kòm bagaj entèlektyèl pou n jere pouvwa sa a? Ki sa nou gen kòm pwogram pou n jere pouvwa sa a? Paske le pli souvan ou jwenn moun yo ap vann ou de pwogram, de pwojè oubyen de diskou oubyen de slogan. Men. O fon de pati politik la pa gen moun ki chita pou defini pwojè sosyete a kòman nap elabore l e kijan lè n fin pran pouvwa kòman n pral ateri avèk li. Pa gen sa. E veritab travay pati politik la se toujou rete nan kad fè fòmasyon pou jèn, fè fòmasyon pou jèn pou ke nou kapab re bay yon lòt imaj avèk sosyete a Montre moun k ap fè politik yo gen yon dimansyon, yo gen yon kapasite, yo gen yon yon lòt konpreyansyon de sosyete a. Se pa nenpòt moun ki dwe fè politik. Paske politik se yon ar ki presye, se pa nenpòt moun ki dwe fè l. Men jounen jodi nou wè moun nan l vini pou l fè kòb, se antre nan politik. Li kòmanse pran radyo, li pale, li monte yon pati politik e n jwenn yon leta ki fèb, ki toujou ap bay moun yo avantaj. pou yo fè pati politik, moun nan pa ka reyini 15 moun anba yon pye bwa, li fè yon pati politik. Men non. Moun nan pa gen yon notoryete anndan yon sosyete, li pa gen li pa gen yon kòm moralite anndan yon sosyete, li fè yon pati politik. Men non. Nou pa ka kontinye nan sosyete sa. Fòk nou kòmanse poze pwoblèm yo a la baz e pou nou arive jwenn solisyon. Men nou konprann osi gen anpil nèg nan sektè prive yo ki e ansèkle tout dirijan politik sa yo ki pran yo mete anba bra yo. Lè moun nan ap pale, li vin vann ou yon pwojè. Pwojè l vann ou an, se pa li menm li pral egzekite lè l gen pouvwa. L apral egzekite pwojè bòs li te gentan mete pou li nan tiwa l. fòk nou poze pwoblèm sa yo tou. Bon, e nou wè Biwo de Suivi Akò Montana li mande li kite tab negosyasyon an e li kwè ke PM Ariel Henry et ses alliés ils n'ont pas de bonne foi. Kisa sa enspire nou nan nou pap konplis desizyon sa a? Bon, m wè ke tout sa n te konn ap reflechi o sen de nou pap konplis yo kòmanse ap egzekite. Paske nou te deja di se tan moun sa ap fè pase. Yo pa gen enterè nan fè dyalòg. Enterè yo se jis ret kontinye nan pouvwa, kontinye fè lajan. Se sa ki gen, ki yo gen kòm enterè. Men jounen jodi a nou wè BSA li santi sa nou t ap di yo oubyen pozisyon li te gen yo se la moun yo prale vre. Li fè yon retrè. Men, nou menm, nan nou pap konplis, anpil moun konn ap di nou, poukisa nou pat nan 11 septanm, poukisa nou pat nan Montana? Non, nou te toujou di, nou vle yon akò enklizif, kote ke tout sektè jwenn ansanm. Paske, se pa akò pa w la ki pral pot solisyon a peyi a. Se pa akò pa m nan ki pral pote l. Se ansanm akò yo pou n fonn, pou n retire sa k dwe retire, pou nou mete ansanm tout sa k bon yo, pou n konstwi sosyete a. Se pa yon grenn moun ki ka pote solisyon avèk pwoblèm nou gen jounen jodi a la. Se tout moun ki konsène e ki vin avèk ide pa yo e n ap fonn yo ansanm, n ap triye sa k bon yo pou n jwenn yon solisyon avèk sosyete a. Se sa k fè ke nou pa t nan yon nan akò yo. Men se pa salye n pa t salye demach moun Montana yo. Nou te salye demach la. Men nou te deja konnen ke yo, nou te di yo ke, Nou pwoblèm peyi a la li pa mande pou rete nan kesyon elitism wi lelitism li bon men ou dwe montre popilasyon an ki nesesite ki gen pou l kontinye foule beton an paske lò gen yon Ariel Henry avèk yon ekip ki vin pran pouvwa ou pa ka panse ke li pral ba w pouvwa jodi a oubyen demen se nan chita pale se nan pase men nan tèt se nan dyalòg m pa pou vyolans men Nou tout konstate ke Ariel Henry avèk gouvènman l lan pa regle anyen pandan plis ke 1 an pase. Men si l pa regle anyen, nou dwe moutre kòlè nou, nou dwe moutre mekontantman nou anvè gouvèneman ki la. Men pou n moutre mekontantman nou anvè gouvèneman ki la, se kijan? Se atravè mobilizasyon wi. Se mobilize. Se antre nan dezobeysans sivil ke nou menm anndan nou pa konplis n ap pwone. Paske li pa nòmal pou m ap kontinye peye moun sa yo avèk kòb taks mwen. pou de sèvis ke yo pa ka banm, yo pa ka pote solisyon nan pwoblèm yo, e pou yo kontinye ap touche, pou yo kontinye ap jwi de privilèj, e kiyès kap peye yo se nou menm popilasyon an kap peye yo, li pa nòmal. Fòk nou antre an rebelyon avèk moun sa yo. Fòk nou chèche konn moun yo, idantifye yo. Se sa. Donk nou pap konplis pou yn mobilizasyon. Jeneral. Jeneral. Men, nan menm optik sa, m wè nou di nou toujou rete atache a lide de twouve en akò enklizif pou evite peyi an de yon kawo. Eske pa gen yon kontradiksyon la? Non, non, pa gen kontradiksyon, byen si. E nou toujou rete atache nan lide pou nou jwenn yon akò enklizif. Men, avèk ansanm de moun sa yo, Nou pa ka jwenn akò enklizif. Yo gen, yo gen, yo gen misyon pa yo, se sa yo gen nan ajanda yo y ap egzekite la. Men, pou nou rive jwenn yon akò enklizif, fòk nou fòse moun sa yo kite. Paske yo pa gen volonte, yo pa gen nan ajanda yo pou yo fè dyalòg vre. Se tan y ap fè pase. Fò n pa bay tèt nou manti. Al chita avèk yo, se tan n ap fè pase. Paske dyalòg la pap nan enterè yo. Dyalòg la pral koupe tout sa yo gen kòm privilèj. Dyalòg la pral koupe. ansanb de posiblite yo te ka genyen. Se ripti n ap mande nou menm. Men avèk moun sa yo, yo pa pral antre nan ripti avè w. Se kontinye sou boulva a, pyafe, piye peyi a, gaspiye lajan leta, epi mas pèp la nan mizè. Konbyen fwa ou tande moun sa yo ki nan pouvwa a kounya ap pale de masak? Men pèp Sid Solèy la ap mouri. Ariel Henry avèk ekip li pa janm di anyen. Pèp Bèlè ap mouri, Ariel Henry pa janm di anyen. Pèp la pa ka jwenn gaz mesye yo monte gaz la sou do pèp la men pa janm gen okenn pozisyon ki pran non kote avoka pèp yo kote defansè pèp la men nou pa janm tande yo ki pozisyon yo pran yap kontinye piye pèp la yap kontinye toupizil men moun sa yo ou pa ka di ou pral nan dyalòg avèk yo se antre nan ilizyon se mobilize pou nou jwenn de moun ki antre nan, ki, ki, ki monte yon komisyon, pou nou jwenn de komisè ki ant, ki fè pati de yon komisyon, ki kredib, ki gen moralite anndan sosyete a, ki gen, ki onèt, kote ke moun ka al chita pale avèk yo. Men ansanm de moun sa yo, ou pa ka di ou pral chita pale avèk yo. Yo gentan, kòman ou konprann, mesye ann serye. Marjorie Michel sou tout gwoup ap joure militan ap di de bagay ke nou pa ta janm swete tande, men kounye a pou di m se moun sa yo mete yo pral chita pou fè dyalòg avè yo. Sou ki baz? Sou ki baz? Kot moralite ki genyen? Kot etik ki genyen nan sa? Non. André Michel ap agrese ansanm sektè ki gen pozisyon yo, kounye a ou vle di m se moun sa yo? Sou ki baz? Se pa serye. Fòk nou, jan Pwofesè Maniga di l, fòk nou eseye pote moralite nan politik la tou. Nou pa ka ap fè politik la konsa. Bon, e mennan nou kwè ke mobilizasyon an kapab chanje lòd dè choz, men Konsa, nou kòmsi gen yon seri de sitwayen ki aksepte sitiyasyon an tèlkèl, yo adapte yo, e popilasyon an mòd revèy, an mòd somèy, dizon, yo moute gaz sou yo, yo kwaze bra yo, yo pa ka jwenn ensekirite, yo kwaze bra yo, yo pa ka vake a okipasyon yo, yo kwaze bra yo, donk se kòmkwa nou zonbifye. E kijan w panse popilasyon an pral reveye la pou kapab chanje lòd nòmal dè choz, lòd dè choz pou m pa di lòd nòmal dè choz? Eske m ka di popilasyon an zonbifye iv lè n gade estrateji politik mesye dam yo nan kontinye mete bibon nan bouch bandi, nan bouch gang pou teworize popilasyon an pou fè popilasyon an pa ka soti pa ka revandike, pa ka pran lari a pou li pote revandikasyon nou. Se sa, se estrateji nèg yo. Men popilasyon an li menm li pi entèlijan. Fòk li wè jwèt sa e pou l pa dakò l, pou l pa antre ladan l. Paske se yo menm ki voye zam, se yo menm ki voye bal, se yo menm k ap bay lajan nan geto a pou fè geto goumen a geto. Ok? Men, lè gen geto, lè gen gwoup ame k ap goumen ak gwoup ame anndan geto a, Men moun ki nan pwoblèm vrèman anndan geto a, yo pa ka sòti non. Yo blije rete anndan lakay yo ap soufri, ap mare vant yo, ap kòde anba grangou lamizè. Yo pa ka sòti vrèman. Lè ou konvoke yo nan yon mobilizasyon, yo pa ka ale. Si yo ta rive ale, kòman y ap fè antre? Chèf zòn nan, y ap annafè avèk li. Se estrateji sa misye itilize. Yo ame. tout ti jèn anndan geto a, yo kontinye ap voye zam, voye bal, epi popilasyon an li menm li bezwen sòti, li bezwen pran lari a pou l revandike, pou l fè sa li gen kòm revandikasyon pase, li pa ka fè l. Se sa a nèg yo fè jounen jodi a. Men se pa popilasyon an ki pa anvi sòti. Popilasyon an menm twò anvi soti. Epi, yo vin gen yon konfyans yo pèdi, men yo kòmanse ap jwenn li atravè de gwoup ki te toujou ap suiv, ki te toujou kontinye ap pran menm pozisyon yo te genyen, ki te toujou ap di se nan ripti pou n antre, ki te toujou ap di, k ap ap pwone kesyon jistis sosyal, ki te toujou ap pwone kesyon fòk gen twòp divizyon nan klas sosyal yo, fòk nou eseye gade kòman ke nou ka pote yon solisyon. Ok? Se ansanm de pwoblèm sa yo nou te, nou t ap poze, nou t ap pale. Men jounen jodi a, nou kontinye ap pale yo. E pawòl sa yo nou t ap pale, nou kontinye ap pale pawòl yo. Men popilasyon an ap rive, l ap di men ki moun ki nan, k ap pote pawòl li a, e men ki moun ki ka pwovoke l. Men lè w gen de moun, se estrateji yo antre pou yo kenbe pouvwa, kontinye bay bandi zam, pandan se de moun ki t ap denonse masak k ap fèt, kounye a k ap finanse pou masak fèt. Men, nou pa serye. E popilasyon an li menm li vin pè, se vre. Li grangou a rèd, se vre. Men yon jou l ap soti nan lari a. Bon, e Renois e Jonathan, nou pral fini. An giz de konklizyon, il è sèten ke nou yon dilèm politik Pa gen moun ki konnen ki sa k pral fèt pou nou sòti nan sitiyasyon sa a, pou nou sòti nan dilèm sa a. E nou wè la a, diskisyon yo sanse kanpe. Èske PM Ariel Henry kòm le seul maître à bord, li ta dwe kontinye avanse pandan li ap tenu kont de kritik emiz pa sè zopozan politik, ou di mwens eske l ta dwe, kijan m te ka di sa, pran baton pèleren l kontinye pale avèk tou lè sektè de la vi nasyonal dan sèt rechèch de solisyon a la kriz. Donk ki sa k ta dwe fèt? Ki sa k ta dwe fèt konkrètman pou nou ta sòti nan sitiyasyon sa? Pou nou menm nan nou pap konplis ki sa nou wè? Nou wè 1. Nou mande yon disolisyon avèk komisyon sa. Dezyèmman, tout demach PM Ariel Henry ka pran la, li dwe pran l avèk de moun ki gen yon kapasite de konvokasyon, ki onèt, ki gen yon krediblite anndan sosyete a, ki pou fè yon komisyon, ki pou fè yon dyalòg. E nan dyalòg la, fòk tèt Ariel Henry sou tab la. Fòk ansanm de moun sa yo ki anndan pouvwa a, fòk pòs ministeryèl yo, fòk ansanm de pòs direksyon yo genyen fòk yo sou tab la. Paske nou pap fè yon dyalòg pou n al pataje pouvwa. N ap fè yon dyalòg pou n poze pwoblèm sosyete a e pou n wè kòman ke n ka antre nan vrè tranzisyon de ripti la pou nou ale nan vè lèzeleksyon e pou n jwenn de moun ki eli demokratikman. Se sa a n ap mande. Nou pa mande yon dyalòg pou n al pataje pòs, pou n al chèche privilèj. Nou nou pran twòp privilèj sou tèt peyi a, peyi a pa janm jwenn yon privilèj. Jodi a bay peyi a privilèj sa a, an nou chita avèk de moun onèt nan yon komisyon kredib, nan yon komisyon kote ke moun sa yo gen pouvwa de konvokasyon, e n ap arive jwenn de moun ki aksepte chita avèk yo e n ap ka fè vrè dyalòg la. Vrè dyalòg la l ap soti lè gen de moun ki fè pati de yon komisyon kredib, onèt e ki gen kapasite de konvokasyon. Men avèk moun sa yo, nou pa ka fè dyalòg e nou pa bezwen bay tèt nou manti. Pa gen solisyon k ap pote ak sa. Voilà, merci beaucoup Jonathan et Jonathan Renois hein, se avèk anpil plezi hein nou te akeyi ou nan espas la maten an. Se mwen ki pou remesye w Yves e ansanm gwoup Horat nan sosyete a e ap swiv e chak pozisyon nou menm anndan nou pap konplis ap pran e nap kontinye pran pozisyon ki ale o pwofi de sosyete a o pwofi de pèp ayisyen an pou n wè kòman ke nou ka jwenn yon issu pou n sòti nan kriz nou twouve n jounen jodi a. Mèsi. Vwala, Jonathan Renois se youn nan pòtpawòl òganizasyon nou pap konplis, avèk li menm nou t ap echanje maten an. Mèsi tout moun ki t ap gade n, ki t ap tande n. Nou te trè kontan pou nou te ansanm avèk ou. Nou ba w randevou demen maten pou yon lòt show. Dans l'intervalle, pase une excellente journée en notre compagnie. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kès kon di a la prochèn.